M pral wè si se blan ki mèt peyi a oubyen si se ayisyen ki mèt peyi sa. M te di sa nan semèn nan wi. Nan semèn nan m te di nou grenn je pou Ariel Henry rete se vyolans pou l fè. E de fèt yon entèvansyon militè ap bon pou li. E lè sa blan pral kraze bouda ayisyen. Ok nenpòt ki debi de manifestasyon ki fèt y ap al tire bal sou nou epi vyolans enstale epi se fini mwen m pral wè mwen m pral wè m pral wè si se blan ki mèt peyi a oubyen si se ayisyen ki mèt peyi a m pral wè sa bon m pral wè ayisyen nou menm si nou pa gen respè pou tèt pa nou e siyal sa n ap bay la e n ap bay li yn fwa pou tout depi ke enterè majorite a pa sou tab la n ap fè menm sakrifis ke nou fè jodi a. Sa fè yon nèg ki pral nan pouvwa, mesye, yon nèg ki pral nan pouvwa, si w konnen w pa ka kominike ak pèp sa pou l di l verite, pa menm bezwen al nan pouvwa. Paske pèp la se reprezantan l ke l pral voye nan pouvwa. Men fò w ka di l verite, fò w ka mete l chita pou pale avè l. Mwen se pa nan mesye koute, bagay sa fò l fini nan peyi a. Fò l fini. Tout lajounen se kesyon Ayisyen, Ayisyen, Ayisyen, Ayiti, Ayiti, Ayiti. Fok li fini nan peyi a madan mesye. Li se nou k pou pran desizyon an. Tout la jounen se nou menm, se Ayiti. Paske nou la nou kwaze bra nou. Epi gon ti gwoup ki la k ap mennen nou. Ekoute, an ale nou ba Jakmèl. Ivadwen, kòman sa ye Jakmèl? Ivadwen. Bonswa Louko Désir, bonswa Pierre Martin, bonswa tout ekip Maten Deba, nou e la Jakmèl. Nou kontan pou nou enfòme w sou tout sa k ap pase Jakmèl. Jakmèl ki sou setyèm semèn mouvman mobilizasyon kote ke e donk e nou la nou nan lari a, setyèm semèn mobilizasyon. Depi maten gen rezistans ki pran lari an e ki soti e ben sou Pòt Shell la, sou Avni Baranki a. Yo rive pakouri plizyè ri nan Jakmèl, yo pase nan mache Bodwen an, yo rantre anndan mache a, donk yo pase nan mache a, aprè sa yo mande ti machann yo pou yo pa vini nan mache a, paske si yo vini yo kapab viktim, tout fwa gen de ti machann tou yo menm ki sanse viktim parapò de pwodui yo. ki te nan manifestan yo vide atè, genyen yo pote ale. Mentnan nou nan nivo Karitas kote ke manifestan yo rive vide baryè Karitas la kote ke ou ka tande gen de pwotestatè ki di ke gen diri k ap kouri anndan yo menm yo te vle rantre. A yon sèten moman, Louko Désir, te genyen yon ti altèkasyon kote ke lapolis li menm li te repouse manifestan yo avèk kote yo te tire anlè, tire anpil gaz lakrimojèn. Men pa la swit, lapolis li menm ki vin rive nan yon sitiyasyon, li sispann replik la avèk popilasyon an, kote ke kote nou ye la, se manifestan yo ki tou pre yon makòd lapolis, kote ke lapolis li menm li konpoze. Pwensipal rekrite avèk manifestan yo se pou ke yo finalman yo ansanm avèk donk sitiyasyon ki parèt trè tandu men fòk nou di lapolis poze l lapolis ki poze l de manyè pasifik li pa replike avèk manifestan yo kote ke manifestan yo genyen nan responsab ki ta pale avèk lapolis Yo di se lajan taks yo ki kan menm pèmèt ke lapolis li menm yo kapab touche. Donk nou la manifestan yo ki pozisyone yo nan zòn karitas Jakmèl la. Nou remake baryè karitas la ki sanse tonbe men toutfwa nou pa wè vrèman de sèn de piyaj kote ke pou ta di w manifestan yo ta pote ale de pwodui. Men la a se yon sitiyasyon kote gen manifestan, nou pa konn èske y ap regwoupe pou yo kapab retounen pran lari a, mobilize. Men la a, jan m di w la, gen bakòp lapolis la ki sanse deplase. Men manifestan yo menm k ap retounen mete barikad donk pou anpeche veyikil travèse. Donk, pou jodi a la, tout motosiklèt ki tante franchi Avni Barankiya pou mete zòn Sen Sir, enben manifestan yo ta repouse moun sa yo Yo ta tire kout boutèy, tire kout wòch dèyè moun sa yo paske yo di ke kòman moun sa yo fè jwenn gaz pou yap sikile alòske gaz la li nan pri ke li ye a. Donk nou la son sitiyasyon kote ke manifestan yo regwoupe yo, yap pale antre yo e nap eseye wè kòman nou te ka jwenn kèk manifestan. Mesye nou sou maten deba e di nou jodia nou wè nou nan lari a kòman sa ye pou setyèm semèn mouvman mobilizasyon Jakmèl. Manje ki nan Karitas la, yo pa bezwen manje men y ap pran y al pote l nan komisarya pou prizonye yo manje. Dinamik la nou wè nou jete baryè Karitas la èske nou rive penetre, èske.